Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou kontan rejwen nou paske bon se toujou yon fyète a chak fwa nou rankontre sou chanèl sila. Pou nou kapab debat, ba ou enfòmasyon ou menm tou pèmèt ou kòmante abone epi mande yon maksimòm moun pou kapab abone epi like merci pour votre fidélité c'est parti pour votre émission à travers cette émission ebyen fò n di ke nap fè yon melting pot à travers plusieurs bout video gen yon premye video map gade c'est dur. Genyen yon kruyote sovaj atravè videyo sila. Gen moun ki di ke se yon polisye ki kenbe yon vòlè. Sa se vèsyon ofisyèl la. Misye kenbe zam ni nan men l, l ap pale avèk tip la, moi je peux pas dire que c'est un voleur. Epi moun k ap pale a tou m pa kab di se yon polisye menm si tip lan di ke kòmandan. Tande byen paske depi zam nan men yon nèg, nèg la pran kontwòl ou, ou kapab di l tout mo ki gen sou latè, ou kapab menm rele l papa Bondje. Men ekoute, si sèt en polisye ki a komi sèt akt, mwen deplore l ak tout fòs mwen. Poukisa sa pa t bezwen fè la yn sur les rezo sosyo? Mwen sonje lontan lè yo kenbe yon vòlè, lè m te timoun, Paske se timoun andeyò mwen ye, m pa fèt nan kapital. Yo te konn mennen yo yon kote kay chèf seksyon. Genyen chèf seksyon ki konn gen fizi. Genyen menm se bout baton yo genyen. Men, asètepòk se te respè ki konte. Jounen jodi a la a, Ayiti tèlman gate. Kounya la a, yon nèg ki ap vòlè nan seksyon kominal, li gen zam li nan men l. Sa ta vle di ke tout bagay refòmate nan peyi sila. Se sa k fè w wè genyen sa n ta kapab rele yon miltiplikasyon de krim e de vyolans, mete sou sa dakt atwòs, sa ki ap bay moun anpil pwoblèm. Anpil fwa, mwen oblije di non sa, lè m fin fè yon seri de emisyon, gen yon seri de imaj mwen wè, Lè m di nou tèt mwen ap fè m mal, nou ka konn se jwèt. Genyen nèg ki di konsa, A! Misye se twòp fi li annafè avèk yo, hum! Sof ke m kapab di nou kòmsi yon moun ki bay tan l 24 sou 24 pou enfòme moun, m pa kwè l vrèman gen tan pou sa n ap di a non. Men, imaj sa yo lè m wè yo se kòmsi yo ante nan tèt mwen epi, bon, pwoblèm. Tout moun ki gade videyo sa a deja, w ap wè gen yon kruyote sovaj ladan l. Le type li ap pale avek mesye sa yo di ki vole a pa vre? Epi alon map kite nou wè yon ti kal nan video a paske men kote misye pran bal la m pap moutre nou epi yo komanse pale misye di bon komandan bagay sa yo m pa konn ale a moun non li di a kiyes ou konn al vole m pa konn ale a moun non epi pandan misye ap fikse komandan an epi komandan an di ap wap gade m mete tèt ou atè pandan misye mete tèt li atè tande baw yon bal nan sèvèl Misye tonbe epi misye ap benyen nan san. A ki nèg ou konn vòlè a? M pa konn gen moun avè m non kòmandan, m toujou pou kont mwen wi. M mande w a ki nèg ou konn vòlè a w pa vle di l? M pa konn gen moun avè m non kòmandan. Bese tèt ou non, ap w ap gade. Mwen menm se sa m wè. Gen yon grenn bagay pou konprann, misye te kab vòlè 50 moun. Menm misye sa w ap gade a la a li te kab yon kriminèl notwa. Men imedyatman nou vin wè videyo a ki ap sikile aparaman kèw ap fèw mal pou li se sa pou konprann mesye l polisye zak sa m panse ke se pat yon zak ki te oblije sou rezo sosyo pou apèl paske kounya la an imajine ke se prèske tout ayisyen nou wè m di prèske sa vle di gen kèlke eksepsyon wi mechanste a vin tèlman grandi lakay nou tiye an plèn ri. Tué en filmant la scène sa pa bay ankenn pwoblèm. Eske nou pa sonje lontan lè n konn ap gade fim nou wè lè yo touye yon moun menm nou menm kap gade fim nan ki son bagay fiktif ebyen nou di ke woo gade kòman l fè sa poukisa l touye bandi a konsa obyen poukisa l touye aktè a konsa lè nou konn ap gade nèg eta islamik yo k konn met moun mare yo de men dèyè do. Yo koupe tèt yo ak yon manchèt. Ebyen, nou di, Woy, mezanmi! Gade kòman yon seri de nasyon mechan! Ebyen, kounye a, frè m, sa n konn ap di pou lòt nasyon yo, se yo y ap di pou nou. Pa bliye m te di nou ke emisyon sa a genyen anpil ti koze n ap fè sou plizyè chapitre diferan. Dezyèm pwen, Jimmy Cherizier. Li fè yon pòs, je kwak se yè maten, dan la matine, Jimmy Cherizier fè yon pòs pou di ke sa nou ko wè, chofe nap chofe, nou genlè panse nou ap kanpe ba nou touye nou. Epi aprè, genyen de Tevor ki poste un peu plus bas, na eskizem wi sim pa dil byen paske gen moun ki di Trevor, men lèm gade mwen menm sou nèt la m wè se Tevor. Ebyen se zam sa a ki te nan men Babekyou apre li te fin bay konferans lan pandan yo tap fè defile a. Nou pral vin fè yon emisyon toutalè sou kesyon sila men ann fè yon ti jijman sou pòs sa a rapidman pou di sa nou ko wè. Sa vle di pita pi tris. Gen bagay dèyè toujou. Bon, si Babekyou te anonse sa, sa vle di gen bagay dèyè. Chofe nap chofe wi, ekip la pral moute tèren. Nou genlè panse nou ap kanpe ba nou touye nou. Sa se yn deklarasyon de feblès pa bliye nou menm nou toujou ap analize paske kant ou anfas yon moun ou vle batay avèk li oubyen l kanpe pou l batay avèw ou pa genyen pou ap fè deklarasyon pou di enben pa gen pwoblèm non ban m yon kou pou wè ban m yon kou pou wè non pa gen sa ou kanpe ou di bon nap batay men nou genlè panse nap kanpe ba nou touye nou Sa vle di, le mo tuer ki la evoke sa m ta kapab di pwovoke oubyen sa lès antrevwa yon sètèn feblès. Feblès sa a, tout moun t ap dakò li wi, si tout fwa sa k ap pase nan peyi yo la a se pa yon seri de senaryo pou kapab avegle moun, pou fè moun pa konprann anyen nan sa k ap pase. Ok nap avanse pou yon lot video. Batay ti bwa gran ravin. Bon tande banm di nou bagay. Prezidan Jovenel Moise pale li di ke yap koupe tout koulwa. Koulwa bal, koulwa zam. Eske neg gran ravin sa yo ki prezante 2 zam sa yo. Se divèsyon yap fè ann tande. Goumen nap achte e n gen pasaj avè nou. Nou ti egare kris yo panse yo ka vin bare nou epa la. Sa yo fèt vini la byen nèf. Byen nèf tande. A e e zam sa kap touye kris la e li menm. Gwo djaz la. Manman blèf kris la. A e la waka a e lo kadaj. A e lo mimi. Yo gen voye sa yo ti vòlè yo gen nan cha a ki bon wap jwenn zam sa yo. Ad e leta k pou prete yo zam. Nou pa nan prete zam nou menm, achte n achte. Eske nou wè sa tip la di? Sa yo fèk vini? Eske se divèsyon l ap fè? E lè w byen gade, ou wè se 2 bagay nèf vre, yon ak 47 epi kisa l di ankò yon mini. Nou pa prete, se achte nou achte. Tout gwoup ap achte zam yo, tout nèg genyen asenal yo pou yo batay. Donk, sa pwouve A klè ke, jan Jovenel te di l la, gen bandi premyè divizyon, genyen dezyèm divizyon, genyen twazyèm divizyon e genyen katriyèm divizyon. Katriyèm divizyon an, se sa ki ap tann pou l kapab pran plas pou l vin nan twazyèm divizyon. Premyè divizyon an, se nèg ki fè it, yo konnen yo. Dezyèm divizyon, se nèg ki gen dwa bosal wi, men lefètke non yo poko fè it, yo poko konnen yo. Nèg ki nan twazyèm divizyon yo yo menm, bon, se 2 gang la a k ap touye moun ki pral fè misyon. Nèg sa yo, yo sòti al fè misyon, epi y ap touye moun a manchèt, y ap rache, bon, nèg sa yo se nèg twazyèm divizyon. Enben, ban m di nou byen, mesye, peyi a pa ka kontinye kon sa. Lè yon chèf deta pale, fòk li pale pou ke tout moun konprann, pou moun di, ok, leprezidan Passe à l'action se pa le prezidan veut passer à l'action, le prezidan passe à l'action. Pandan prezidan fè deklarasyon pou l di ke y ap fèmen tout koulwa, men nèg yo ap vini avèk zam nèf. Eske zam nèf sa yo te la deja oubyen se yon show yo vin fè avèk zam sa yo, nou pa konnen. Men de tout manyè nou pa gen pwoblèm pou chak ayisyen ta kapab gen yon gwo gòl zam nan men yo, men silvouplè san bal e koulwa bal yo pou nou koupe. lè n fin koupe koulwa bal yo, lè tout bal fin gaspiye dan la repiblik kounya la a zam yo a tounen bra dife n a mache pran zam yo se osi senp ke sa bon dènye ti videyo a gen yon videyo la nou kapab di k ap pwopaje sou lè rezo sosyo nou wè yon veyikil blende menm koulè avèk lòt ti sa k te vini yo men sa a li menm li pi robust li pi gwo kawotchou l Mwen ponmennen m mache mwen wè sa ka rive materyèl sa a se pou leta ou kapab gen cha ki pi sofistike nan mond lan men tande byen m espere sa y ap achte la yo si se ekipman pa nou vre se pa pou yo fè izo kado se pa pou yo fè nèg jenèf kado. M pral eksplike wi, se pa pou yo fè krisla oubyen ti lapli kado, paske sa ka rive leta al fon operasyon avèk machin sa sa w tande, alò cha sa a li pran nan tou ankò epi sa w tande a bandi yo pran posesyon l yon lòt fwa kounye a la a nou pral peye 200 mil dola e dènyeman Izo te di li menm si l pran w cha ankò li pap bay li bon m espere ke si se pou Ayiti vrèman ap gen bon spesyalis, nèg y ap sispann fè senari ki pa ale an favè leta, an favè popilasyon an, men n ap fè yon seri de bagay pou yo wè se travay n ap travay tout bon vre, pa fè divèsyon. Nèg k ap fè politik kapab fè divèsyon. Men imedyatman ou rive nan leta ou pa ka nan fè divèsyon ankò. Se sak pwouve ke nap fè peyi. Lè w se leta ou pa fè divèsyon. Ebyen nap tann rezilta paske jan bagay la ye la a mwen m anvi di tèt mwen prezidan an repiblik la santi bagay la kòmanse pa bon nan men l. Menm lè ta kapab genyen yon ti lyezon tou piti.